Se te premye jiyè nan lane 2022, alavèy premye anivèsè asasina prezidan Jovenel Moïse, bato Miss Lili t ap debake nan pò Pòtdepè. Menm moman an, mèt bato a ki se Jonas Georges ta pral atire atansyon yon ajan dwanye sou yon seri de ti bwat lou. E rapidman, frè e sè byeneme, ajan sila a ta pral ouvri ti bwat yo, ebyen li pral wè se katouch ki te gen ladan. Konte katouch, li te yon total de 120 mil ki te vini nan 157 ti bwat. E menm moman an, genyen Fritz Jean Renelus ki te vin chèche machandiz sa yo otorite yo ta pral mete l anba kòd. Kèk jou apre, ebyen mèdam, matmwazèl, se mesye, otorite yo ta pral arete mèt bato a e apre yon nuit yo ta pral libere l. Ebyen nan dosye kagezon katouch sa yo ki te debake nan pò Pòdepè, genyen ansyen minis jistis la Berto Dorcé, non l site ladan. Direktè afè jidisyè a Fritz Aubour, non l site ladan. San bliye komisè gouvèneman Pòdepè a, Michelet Virgile depi nan mwa Out ebyen kap bwè prizon e san bliye yon konseye minis jistis la ki nan prizon tou. Aprè yon òdonans te fin rann an favè fanmi mèt bato a, 9 mwa aprè mèt bato a pa ka jwenn bato, yo deplase bato e kèk otorite menm fè yo konnen pou yo gen aksè ansanm avèk bato sa a se reachte pou yo reyachte l. Jounen jodi a nou gen ansanm avèk nou yon envite espesyal ki se madam Julie Georges ki pral ba nou dènye nouvèl sou dosye sa nan ki nivo lajistis ye ou mèt rale chèz ou chita. Si divès kretyen nan legliz episkopal ak sur le rocher ap chante Tengo una mingo que me ama ebyen frè e sè byeneme yo kwè Sel Jezi ki kapab fon bagay pou peyi dayiti men malerezman pou dirijan legliz sa yo se diferan ebyen medam matmwazèl e mesye le san de Jezi aktyèlman la a twò piti pou sekirize yon seri de pastè ansanm avèk prèt nan peyi dayiti yo oblije achte gwo zam fann fwa pou yo kapab frape demon yo ebyen medam matmwazèl e mesye Pastè Dey Dieune, responsab legliz Sur le Rocher, se nouvo konplis nan trafik zam ak bal legliz episkopal. Wouyy! Kenbe m! Aktyèlman la a pèp ayisyen, gen pastè ansanm avèk prèt k ap priye menm sen. Se pa sen, sen, sen è letènèl dèzame, men pito se ensekirite. M pral ba ou detay jan ti pwovèb kreyòl la di, Zafè ti nèg pa janm piti, men se pye kanson yo ki piti. E se sou pawòl sa m ap di ou byenvini, pandan m ap envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan mo ti mamit, san retire. e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa ki se te, M ap pase nan yon lakou mwen wè tout moun tèt anba, mwen di bonjour. Donk mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pwa k ap leve. An n pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Ti babin 4 fas, ti babin 4 fas, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Sa genyen yon semèn depi dcpj mande ansanm avèk lajistis pou l mare ansyen minis jistis la ki se Berto Dorcé pou enplikasyon l nan kagezon zam ak bal otorite yo te sezi nan pò Pòdepè a nan dat ki te premye jiyè 2022 alavèy premye anivèsè asasina prezidan Jovenel Moise. Medam matmwazèl e mesye map raple w nan bato Miss Lili lapolis te arive jwenn yon total de 157 kès katouch, yo ta pral jwenn 2 pistolè, 3890 dola ameriken, 814343 goud e Fritz Jean Renelus ta pral anba kòd li menm ki te vin chèche machandiz sa yo. Map raple w Nan menm fen lane 2022 a, lè Etazini ansanm avèk Kanada ta pral sanksyone Minis Jistis Berto Dorcé pou enplikasyon l nan finanse gang nan peyi Dayiti. Sou dosye Port de Paix a, nou genyen ansanm avèk nou Madam Julie Georges ki pral ban nou kèk detay 9 mwa aprè otorite yo te fin depoze lapat sou kagezon katouch sa yo ki te vini nan bato Miss Lili li menm ki se pwopriyetè bato sila a. Bonswa madam Julie kòman ou ye kòman lavi a ye kòman sante a ye. Bonswa Fouco bonswa tout moun kap tande emisyon an ki fanatik emisyon sa e mwen pa vle mal nou la nap gade pou nou wè si nou ka fè moral la moute e ou konnen kòman bagay yo ye ou konnen non an ankò se Julie Georges e nou la pou yon dezyèm fwa pou nou pale sou dosye karyezon katouch yo te jwenn nan bwat ki te soti Miyami, ki te rive Pò-o-de-Pè abò Miss Lili ki te premye jiyè pase an. Dakò. E premye kesyon nou pral poze w, piske ou konnen, e fò nou ale rapid, Fon ti pale nou de kiyès mesye Jonas Georges, kòm se mari w, ki kote ou te rankontre ansanm avè l, kòm nou toujou di l, fanmi se baz sosyete a, donk li enpòtan nan chak dosye ke nou pral pale de yo, li enpòtan pou ke nou poze moun yo kesyon sou fanmi yo, ki kote yo soti, kòman mesye Jonas fè vin sitwayen ameriken, Kòm etandone nou gen enfòmasyon avan li te nan peyi Dayiti, ki lè l kite peyi Dayiti, pale ansanm avèk popilasyon an. E Jonas Georges se de Pòwdepè, Jonas Georges fèt Pòwdepè, li fè tout etid primè li Pòwdepè e etid segondè li Pòwdepè. Jonas Georges antre nan lapolis, li te ale Missouri, li fè setan nan lapolis. Apre setan nan lapolis, li remèt demisyon l e li gen lèt demisyon l e li rantre isi. Mwen menm, mwen rankontre ak Jounal Jòj depi an Ayiti, depi 2019, nou ansanm, nou renmen, nou fè enn an renmen. Nou marye an 2000, nou gen aktyèlman la e 13 jiyè k pral vin la a, pral fè nou 23 zan ansanm. Nou gen yon pitit gason ki gen 16 an. E Jounal Jòj se yon moun ke nou soti menm kote, Sa vle di nou soti Pòdepè e nou menm kote nan zòn kòdi andeyò, nou soti prèske menm kote. Sa vle di se pa yon moun ke mwen konnen e pandan ke m vini la Ozetazini m rankontre avèk li. Se yon moun ke nou konnen, nou soti depi Ayiti, nou marye an Ayiti, nou rantre isi. Sa vle di se yon moun ke m gen pli de 24 an depi m ap viv avè l e avan m te marye avè l, m te rekonèt li deja. Dakò. Donk nou kapab di se de moun nan lakou ki kwaze epi nou fè afè. Wi, wi. Egzakteman. Donk, nou pral rekonèt koup sa a sou rezo sosyal yo pa rapò ansanm avèk dosye bato Miss Lili. Nou konnen premye jiyè 2022, ebyen otorite yo ta pral sezi yon kagezon katouch ki te vini nan bato sila a. Donk bato Miss Lili, non sa ki se Miss Lili. Ki kote nou te jwenn ansanm avè l, ki sa ki te enspire nou, e kòman nou te kòmanse pou ke nou te arive gen bato sa. Ban nou ti limyè sou sa. E pou ko m se yon moun ki renmen biznis anpil, e mwen te gen yon moun ki te entwodui mwen nan biznis lan, ki te, bon, ki te gen yon. yon biznis deja, ki se yon biznis kago, li te konn fè miragwàn, ki se PNL Cargo Shipping Line, se mwen ki te konn administre pou yo menm nan biznis lan. M tèlman renmen biznis lan pa pasyon ke m gen m renmen biznis lan, lè m kite konpayi an, epi mwen deside achte bato an. Nou achte bato sa a an 2014 an Ewop, e bato a te rantre an Ayiti le 19 jiyè 2015. E premye vwayaj nou fè, Novembre 2015 tou so se pa rapò de renmen ke m renmen biznis lan e se sak fè ki fè ke m vin nan biznis lan non bato an menm se mari m ki bay bato a non Miss Lili an se paske m rele Julie e li menm li tou bay bato a non an paske li toujou ban m yon ti sinon Lili li tou bay bato a non Miss Lili an. Se de nom non an vire. Dakò. Donk, kòm etan done lè ke ou tap travay nan yon biznis avè lè ke ou vin gen pwòp biznis pa ou, mwen kapab di se de eksperyans diferan paske tout responsabilite yo se sou do w yo vin repoze. Donk, lè ke w fin gen bato sa, li soti nan kontinan ewopeyen an, li pral travèse pou ke li rantre an Amerik, donk de Etazini li pral debake nan Karayib la, pou ke li asire transpò Ayiti ansanm avèk Lèzetazini Damerik. Donk, la a ou pral rive nan yon kafou, fò ke w'ap fè maketin pou di moun ke ou gen bato. Donk, kòman eksperyans lan te ye? Bon, pou mwen menm, se yon bagay ke m renmen e se yon bagay ke m te konnen tou. Eksperyans lan pa tèlman difisil. Men sèlman sa ke mwen menm mwen te fè kòm, e mwen te fè yon ajisteman nan nan sa ke m te kòmanse fè etan ke onè e moun ki vin mè e ki vin etan ke moun k ap travay e moun ki vin onè mwen jès te mete yon disiplin paske tout sa ke w ap fè depi w pa mete yon disiplin ladan l ou p ap rive lwen tout moun konnen mwen menm m son moun ki disipline si yon moun ban m pote yon machandiz pou ou w ap depi m te di w l ap wale l ap rive pa w de pè nan le de le de ou mèt al pran piko w al jwenn al chèche l Dakò. E lè w rive tou, sa w te ban m pote an, jan ke w te ban mwen l lan, se konsa m ap remèt ou l. Sa vle di ke mwen pa genyen ni sè nan biznis lan, mwen pa genyen ni frè ladan l, mwen pa genyen ni mari m ou wè k ladan l lan, men mwen menm ki mèt biznis lan, nou tout se kostomè ke nou ye. Sa vle di m trete tout moun menm jan e m bay tout moun menm sèvis la. Se sèlman sa ke mwen ajoute nan lè ke m te ap travay e lè m vin mèt biznis lan. Yes, donk pa egzanp si ke mwen genyen yon koli kap soti Ozetazini ki prale nan peyi Dayiti. Lè ke mwen rive nan biwo ou pou m remèt koli sa, kòman pwosès la ye, ki dokiman ke m bay e kisa ke mwen di lè ke moun nan ki an Ayiti pral resevwa koli sa a, kòman l sipoze prezante, donk eksplike popilasyon paske gen anpil moun ki pa konn dosye sa a, donk petèt yo kapab genyen kèk enfòmasyon kòman yo chipin yon machandiz. Ok. Lè moun nan vini e pou l vin chip machandiz la ansanm avèk konpayi an, lè l rive gen yon gate, gate la gen yon sekirite ladan l, sekirite sa a kanpe machin nan, li pran plak machin ki vin pote machandiz lan, li pran pyès idantifikasyon moun nan e si pyès la ekspire li pap pranl. Sa vle di ke ou sipoze gen yon lisans oubyen ke ou gen yon paspò ki idantifye ou. E gen yon lòt trik gen yon lòt kat leta bay ki son trik kat, trik kat sa li issue pa federal. Sa di si moun nan gen truc kat la ou pran nimewo truc kat la avèk non moun nan si moun nan pa genyen l lap baw paspò l avèk lisans li kounye a lè ou rantre nan andedan lè ou fin pase gate la kounye a la moun kap resevwa machandiz lan lè ou vini li mande w pou kiyès machandiz la ye ou bay non moun nan ki met machandiz la li pran nimewo telefòn li li di mwen wè w gen yon bwat paske se sa ke ou wè ou di si moun nan gen yon sak diri ou di on sak diri epi ou ka wè kote l ekri sou sak diri a li te 100 diri oubyen 100 liv Ou dekri sak diri a. Se ton bwat moun nan genyen ou mande moun nan, mwen wè w gen yon bwat, ki sak andedan bwat la? Moun nan ka di w se manje, li ka di w se pèpè, li ka di w sa ke sa ke ki andedan bwat la. Ou menm etan ke moun k ap resevwa bwat la, ou make, moun nan di mwen gen yon bwat ki gen t manje ladan l, mwen gen yon bwat ki gen diri ladan l. Se konsa ke li ye. E li apre sa ou pa gen dwa verifye bwat la. Si tout fwa kòstonm ta verifye l, y ap tou pase yon tep ver sou li ki pou di mèt bwat sa a se pa moun ki responsab la ki te ouvri bwat sa a se kòstom ki verifye l. Ok. Donk pandan ke ou pote machandiz la. Lè w rive ou fin pase gate la. Gon seri de machandiz nou te kapab di ki kontrebann nan yon peyi men ki pa kontrebann nan yon lòt peyi. Donk si tout fwa moun sa vini ansanm avèk youn nan yo, swa l ta andedan yon bwat oubyen nan andedan yon sak èske nou pa konn wè yo oubyen si ke moun nan vin avè l nan yon bwat, donk kòman nou pral detèmine si se sa oubyen èske n ap jis pran sa sa li di ki nan bwat la pa egzanp li vini se katouch epi l di w ebyen se bonbon k ladan Donk, èske n ap just ekri bonbon? Èske pafwa nou pa konn kirye pou ke nou konnen ki sa k ladan pa rapò avèk ansanm de règleman yo plase pou ke ou kapab transpòte yon machandiz soti nan yon peyi ale nan lòt peyi? Ou lè moun nan vini avèk bwat lan li vin avè l tout epe. Gen de moun ki vin avèk yo tou rape, tou an nwa. Yo rape l tepe. Ou pa ka menm konnen ki sa k andedan bwat la. Pafwa sa fè w ka kirye pou w gade èske bwat salè moun nan di w se bonbon, sa fè w ka kirye se pou pri w ap chaje moun nan. Paske si w woule bwat la, ou wè bwat la lou, ou di yo, ki sa k nan bwat sa konsa? Si w di m se bonbon, bonbon pa te ka lou konsa, genlè gen yon lòt bagay ki nan bwat la, ou ka mete yon motè nan bwat la. Pafwa sa fè nou konn ap kesyone bwat yo, se paske gen moun ki konn mete motè andedan yo, ki konn mete batri andedan yo, pou yo pa peye paske yo konnen toutotan bwat la pi lou, yo gen bagay ki de valè ladan l, ò chaje yo pi chè, yo toujou di w se pèpè pèpè. Se sa k fè ke w ka kesyone bwat la. Men pou w ouvri bwat la verifye, ou pa gen dwa sa. Donk, lè ke moun nan pote machandiz la, èske nou pa konn peze l? Èske nou just gade bwat la sèlman pa rapò avèk gwosè l oubyen lè n ap eseye leve l nou wè l lou pou nou chaje moun nan oubyen nou gade kantite liv ke l peze pou nou chaje moun nan? Kòman nou jere sa? Nou pa ale pa liv. Nou gade de gwosè bwat la epi gon afè de brat tankou si moun nan se brat pèpè l pote sa pral depan de gwosè brat la ou di wap chaje de tan a tan men ou pa gade sak andedan l ou pa gen dwa sa ni nou pa peze l non plis. Dakò mwen konprann sa e bato Miss Lili te soti Ozetazini damerik li ta prale nan peyi dayiti. e li rive nan fen jen, nèspa? Wi, wi. Donk, e premye jiyè, e nou ta renmen konnen kòman jounen sa a te kòmanse? Kòman l te kòmanse pou ou? Jounen an te kòmanse trè byen, nou te kòmanse, n ap debake trè byen. E pandan o moman de debakasyon an, Se marim ki te wè ti bwat yo tap desann se menm jan ou di eske koman nou gade ou ka gade ti bwat la nan zye konsa ou panse ou kwè epa batri moun sa met nan bwat sa ou kwè se pa dèlko y mete ladan paske bwat la te tèlman piti e yo lou pou moun yo leve wè de twa moun ap angaje pou leve ti bwat lan marim kesyone ti bwat la mande koman ti bwat sa fè lou konsa pou de de yon ti piti bwat konsa se nou de kap leve pou li menm li panse se parese mesye yo tap fè menm pou yo leve bwat yo. Enspektè dwanye a k te tou pre ansanm avèk li t tande mari m di sa li mande mesye yo pou l enspekte bwat la. Mari m enspekte yo enspekte bwat lan, yo jwenn se katouch ki nan bwat yo enspekte yon dezyèm ankò se katouch, twazyèm se katouch enspektè dwanye a di humm twòp katouch konnya la l oblije rele moun ki konsène yo. Lè moun ki konsène yo vini yo vin jwenn moun ki te vin chèche katouch la nan ansanm avèk katouch li. Bò kote l, li yo mande l pou kiyès katouch la, li di se pou Eddy Lafrance li vin chèche katouch yo. Donk Eddy Lafrance li te an Ayiti oubyen li te aletranje? Pou m pa konnen si l te an Ayiti si l te aletranje pou alepòk. Men yo te mennen l pou nan lakay li yo pa t jwenn li lakay li. Pwosè vèbal la di nou ke se 120 mil katouch katouch yo te ye. Yo ale kay Eddy Lafrance avèk mesye an, yo mete Yo jwenn katouch ka edi la frans, yo jwenn lajan ka edi la frans, ayisyen kòm ameriken, yo jwenn zam la ka edi la frans. Malerezman Fouco, yo mete tout se nan bato a yo te jwenn li la ka edi la frans pa gen oken pwose vèbal ki fè la ka edi la Donk frans. sa vle di la a e genyen Fritz Jean Renélus li menm ki te vin chèche machandiz la pou edi la frans Donk, Li kondi moun yo la Kaye di la Frans. Li kondi moun yo Kaye di la Frans, e lè l rive Kaye di la Frans, yo jwenn m lajan, yo jwenn zam. Yo jwenn zam. Yo jwenn katouch. Yo jwenn chajè. Yo pa yo pa fè oken pwose vèbal pou pou bagay sa. Yo mete tout se sou bato an. Malgre yo jwenn yo Kaye di la Frans. Malgre mesye a di se pou Edi la Frans yo vin chèche yo. Dakò. Ala traka pou lave kay Kounye a tènèbris. lè, lè yo arete mesye an, y ale avèk li nan komisarya, nou kòman, nou menm, nou, nou la n ap prepare pou n rekòmanse travay an lendi. Ok. An madi, an, an samdi, mari m, yo mande pou yo te tande mari m an samdi, an samdi, mari m ale kote yo, bay tout enfòmasyon. Li ba yo nimewo, li ba yo lisans OLEX ki te vin pote machandiz lan. 67 tirè 377 zewo zewo e li te idantifye l ankò avèk paspò l yon dezyèm fwa paske li vini 2 fwa sou waf la, paspò li ki se 65 19 24 0 59 e mari m bay tout enfòmasyon sa yo, li bay tweet kat Eddy Lafrance paske Eddy Lafrance gen tweet kat li bay tweet kat Eddy Lafrance li bay kote moun yo siyen m ka voye papye sa pou ou tou pou yo pwouve kote kote Olex ak siyen li menm avèk Eddy Lafrance. Tout papye sa yo pa rive nan dcpj. Si ke Eddy Lafrance, ah bon kòm ou etan done ou dim konsa ke nan moman ou pa konnen lè ke Fritz Jean te vin chèche katouch yo, ou pa konnen sil te an Ayiti, Men m ni. konnen Olex te an Ayiti. Olex pa te an Ayiti, li te Pòtoprens. Ok. Donk. Pase w lè Salim la pike taba tou prè de CPJ. Dakò. Mwen ok m. Sa vle di imedyatman l fin remèt machandiz yo, li vin rantre nan peyi Dayiti li menm? Li wi, li rantre nan peyi Dayiti pou l resevwa katouch li. Waww. Dayè direktè a di te gen 2 machin ofisyèl ki t ap rete tann katouch yo, yon machin polis, yon machin ofisyèl. Se sa yo, se sa l di. Donk, ki enfòmasyon ke ou genyen, ou genyen sou machin sa yo? Nou pa konnen, yo pa janm di ki machin, yo pa janm di a ki moun machin sa yo te deziyen, tou senpleman yo di se yon machin ofisyèl, yon machin polis. Pèsòn moun pa konnen. An madi, Fouco, yo arete Karim. Jan yo arete l, yo vin nan bato a, yo mande pou yo fè fouy nan bato a, yo fè fouy, yo pa jwenn anyen. E pandan ke mari m desann, avoka l te la, e direktè polis la voye yon memo, di l ta renmen tande l. Mari m etan ke yon ansyen polisye, li panse ke se kèk enfòmasyon ke l bezwen depi pou envestigasyon l. Mari m deplase al kote l, lè l rive, li deplase, li pa menm tande, li pa menm odisyone mari m. Mari m al nan ankèt, tout moun nan ankèt di yo pa konnen. Se jiskaprè li espedye yon sèten Dewood, yon polisye ke l toujou travay avèk li, ki moutre mari m pa via Whatsapp ke l gen yon manda damne, se nan gadavi pou l ale. Sa vle di, lè l rive, lè l rive kote chèf la, chèf la pa di l anyen? Yo pa odisyone l. Yo pa odisyonel, yo pa mandel anyen menm. Yo pa odisyonel, yo pa mandel anyen, donk se lè ke chèf la fin deplase li pral voye yon lòt vin chèchel. Vin al chèchel son lòt, li va voye nan WhatsApp pa yon lòt moun, li deziyen yon, li voye pa WhatsApp pa yon lòt polisye ki di ke se nan gadavi pou yo mete Marim. Waw. Donk lè ke mariw rive nan gadavi sa avoka a di koman koman dosye a te. Mwen anboche yon kabinè davoka ki se mèt Michel Blanc, mèt Michel Blanc fè yon rekèt devan komisè la, an landemen si Dieu veut vè lè anviwon de 4 è yo tande marim epi yo relachel e yo di ke li sipoze bay yon pyès ennkèt si yo bezwen lòt enfòmasyon ankò pou yo kapab tande l. Li bay paspò li, nou rete nan lakay. Lè nou rive lakay nou, anviwon de 6 zè 34, nou gen yon zanmi nou ki rele nou ki di nou direktè polis la vle pale avèk nou. Mari m di, pou ki sa direktè polis la vle pale avèk mwen? M te la pou l t al pale avèk mwen lè m t al nan ankèt, li pa t pale avè m, pou ki sa se kon m fin rele? Relasyon se lè sa l ap mande pou l al pale avèk mwen. Mari di m pa p rele l. Li rele m nan telefòn a sizè karannsenk ankò. Ou voye yon nimewo, yo voye yon telefòn pou mwen ankò pou m rele ankò. Nou deside pa rele l. Nan mari m vin santi l pa byen. Mwen al wè yon doktè avèk mari m. Pandan ke nou nan kay doktè a anviwon de uitè pou nevè, yo di nou lakay nou plen polis. Nan peyi Dayiti. Nou mande sa k pase. Yè nan peyi Dayiti, nou mande sak pase, yo di yo bezwen, yo yo mande pou nou, nou di nou pa la. Yo di nou pa la, yo di yo ta bezwen rantre nan kay lan. Nou di ok pa gen pwoblèm. Se lè sa yo pat gen jij de pè, pat genyen komisè. Se lè sa direktè apre 25 moun kagoule, tout moun kagoule, bon menm jij de pè a te gen kagoul. Lè se lè yo, se lèl rive lakay la e fin mande pou nou yo di nou pa la, direktè a, yo di direktè a ke nou pa la, se lè sa lap rele, lap rele jij de pè, lap rele komisè pou bay lòd pou antre andedan lakay la. San lòd, san anyen, yo antre lakay mwen, a nevè di swa, yo fini a inè senkant di maten. Donk, apre sa, lè ke, lè ke yo fin deplase, pa gen anyen ki pèdi, yo pa kraze anyen? Yo kraze! Yo kraze pòt, yo kraze tout kabann, tiwa, tout bagay kraze. M gen tout foto sa yo. Ok? Malgre sa toujou, sa fin pase, epi kounye a la yo mete entèdiksyon depa, e mwen genyen avoka mwen ki ap fè pwosedi pou yo leve entèdiksyon depa a pou bato a. Pandan y ap fè pwosedi pou yo leve entèdiksyon depa a lan, e Conal Voice sezi, Conal Voice vin konfiske. Malgre nou gon jijman ki sòti, jijman an sòti an favè e bato an, malgre sa yo leve a inè senkant di maten, y al rale bato an, y al Okap ansanm avèk li. Jiskaprezan, bato a Okap, de Okap, nou antre Okap. APN di yo pa okouran. Yo di se se Jòj Rasin ki mete l la. Rele Jòj Rasin, Jòj Rasin di se reyachte pou nou reyachte. Se Konal ki bay van. Rele Konal, Konal di se BLTS pou nou rele. Rele BLTS, e e rele e e dcpj pèsòn moun pa reponn. Nou ekri Premye Minis lan. Premye Minis lan voye di ke li voye dosye a alachemine Konal avèk Minis Jistis. N al nan Minis Jistis, Minis Jistis di l ap rete tann rapò ki te soti Pòdepè an pou l voye achemine dosye a nan Konal. Rapò an vini, l al achemine nan Konal, lè rive nan Konal, mesye Lener di ke li vann. Sa vle di la, se monte desann, monte desann. Se moute desann, moute desann. E tandiske le 3 fevriye, nou jwenn yon lèt de minis jistis la ki di ke li voye dosye a al achemine nan Konal. Yon semèn apre, avoka a di ke yo di ke bato a vann. Sa vle di ke menm minis jistis la genlè pa konnen lè bato a te vann paske si l te konnen bato a te vann ou pa ka di ou di m nan vandredi ou di ou voye yon dosye achemine nan konal an lendi pou dosye pou bato a gentan pou gentan pou bato a gentan vann. Waww. Sa vle di se te yon bagay k ap fèt pèsòn moun pa t pa konnen se sèlman direktè konal la sèlman ki te okouran petèt avèk jòj rasin Humm ala traka papa donk selon enfòmasyon kap sikile donk nou bezwen ke ou afime pou oubyen konfime pou nou bato sa se ta pou madanm yon ansyen prezidan nan peyi dayiti ki detay ou ka ba nou sou dosye sa. Fouco, nou pap bay tèt nou manti. Aktyèlman la, nan epòk sa nou ye an Ayiti a la, ou panse bato sa ta pou ansyèn premyè dam yo ta vle fè konprann nan vrèman vre, Jòj Rasin avèk direktè KONAL la ki se Lenè te ka sezi bato sa e vann li? Pa bay tèt nou manti. Sa son gwo kesyon. Se sak fè m mande. Paske kote nou ye la a, nan kote nou ye la a wi an Ayiti la, Dakò. M pa konn poukisa, m pa konn poukisa yo panse ke ou ta, m ta sipoze ap soufri avèk yon moun. M'en se paske nou se moun andeyò, sa vle di ke nou pa gen dwa, yo mete mit lan nan tèt nou, sa fè menm wout nou pa genyen pou yo ka fè lè nou rive Pòtoprens pou nou ka, pou nou ka tou gen pousyè la sou nou pou yo ka idantifye nou kòm nou se moun andeyò. Monchè, sa son gwo dosye wi. Hum! Bon, e dènyèman la, moun ki t'ap eseye fè kèk kilomèt yo touye l. Yo t di, wè konprann sa yo di se moun andeyò nou ye. Depi nou parèt yo wè pousyè la gentan sou ou yo di w moun sa soti pòdepè, moun sa soti tèl kote, moun sa soti tèl kote paske w gentan gen pousyè a sou ou, paske ou sanble avè ou sanble ak moun andeyò vrèman vre. Yo trete w menm jan avèk moun andeyò. Sa di moun andeyò pa gen dwa gen anyen paske nou se moun nwa nou ye, nou se ti nèg nwa, nou se nèg middle class, sa di ke nou pa gen dwa, nou pa ta ka gen dwa gen bato. Paske avèk yon moun ki pou ta ban nou responsab bato an, se se sa pou nou ta ye. Men nou travay di pou sa. Nou kwè nan lekòl, nou kwè nan travay, bato a pa pou madanm. Sa pa pou premye minis, pa pou, pa pou premyè dam yo di, yo swadizan di a, li pa pou li, li se pou madam Julie Georges avèk mesye Jonah John. Sa di pa gen moun ki, nou pa gen asosye avèl. Nou pa gen asosye. Se pou nou bato sa a ye. Donk, e, imedyatman yo te fin sezi kagezon katouch sa yo, Nou pral gen non ansyen minis Berto Dorcé, donk byen ke nan fen ane a Kanada, Lèzetazini pral sanksyone l pou enplikasyon l nan dosye finanse gang nan peyi Dayiti. Donk, èske pa aza, aprè ke yo fin sezi kagezon katouch la, donk pa rapò ansanm avèk jan dosye a ap dewoule, alepòk se te Berto Dorcé ki te minis jistis, Èske nou pa t janm rantre an kontak ansanm avè l? Donk, ki konpòteman li te genyen anvè nou nan dosye sa a? Bon, pou Bertho Dorcé, m te panse konpòteman Bertho te yon ti jan, vrèman, pa t, pou mwen menm, m te wè l pa t dwat depi okòmansman. Paske dosye a pase Port-de-Paix, sezi a fèt Port-de-Paix. E pandan ou kou sezi anfen an, nan menm moman an, menm bwat sa ou te pase, ou te gentan pran 14 bwat avan ou te sezi, vin sezi rès bwat yo, gen yon, gen yon machin ki t ap rantre Pòtoprens avèk menm kantite, avèk 25 mil katouch ladan l. Gen yon sibtiti komisè ki di, se li menm ki temwanye, li di se li k fè sezi an. Pandan ke li, li ap fè sezi an, Bertho Dorcé rele l, di l voye katouch yo pou li. Li di non fò y met sele sou katouch yo. Bèto danse revoke l paske y met sele sou katouch yo. Jiskaprezan, nou pa janm konn mèt machin sa a, etandike machin nan gen yon nimewo ki idantifye l. Pèsonn m pa konn kiyès ki mèt li. Sa gen tan fè m, s on bagay ki te gen tan vin pare nan tèt mwen. Menm mèt Bèto danse sa a, se li menm ki rele Direktè polis la an pèsòn pou di pou arete pou arete nou sou dosye a. M panse ke yon moun k ap bay moun jistis, ki la pou fè jistis respekte nan peyi, m pa kwè ou ka mande pou arete yon moun san ke ou pa san ke ou pa bezwen pa t bezwen tande moun nan, san ke ou pa odisyonnen moun nan e san ke moun nan founi w tout pyès ke ou ta bezwen, tout idantifikasyon ke ou ka bezwen. Sa te vin fè ke m te vin wè misye te parèt yon ti jan trè sispèk nan dosye a. Ni osi direktè polis la. Ou konprann? Se sa fè sa pa etone m si yo di se te pou li katouch yo ye. Sa pa etone m ditou. Bon. Paske konpòteman l te yon ti jan parèt enjis. Dakò. E pou Fritz Renelus, kòman l te arive jwenn liberasyon l apre ke yo te fin arete l, li ale Kaye di Lafrans? Kòman sa te ye? Ou pa menm jwenn sous la, e ou jwenn de eleman ankò lakay sous la, epi ou di l se kowopetan avèk ou, ou lage l, kòman ou fè lage l? Sa di si w lage l ou pran plas li. Dapre komisè a li menm li sipoze rete kote l ye a. An atandan ke l di pou ki rezon fè l te lage Fritz Renelis. Humm! Ala traka pou lavi Kayte nan peyi sa a. Bon, aprè ke e otorite yo fin sezi bato e yo ta menm vann bato, jiska prezan ou pa ka bay yon eksplikasyon pou konnen si yo vann a si yo pa vann puiske pa gen dokiman ki pwouve ke yo vann. Donk, kòm ki konpòteman moun nan Nòdès genyen anvè nou, kòman yo reyaji pa rapò ansanm avèk desizyon sa e lè ke yo te pran nouvèl nou menm ki leve Pòdepè nou se moun Pòdepè ke yo jwenn kagezon bal andedan bato nou donk vi avèk pwoblèm ensekirite a kap ogmante nan peyi Dayiti kòman kòman yo ta pran nouvèl sa e kòman yo te reyaji tou. Bon yo te reyaji e yo pat ka fè plis ke sa paske lè yo te vin pran bato a se lannwit a inè senkant di maten Pa gen limyè Pòdepè. Yo fè sa yo te ka fè, yo fè vwa yo tande. Gen nan yo ki voye, ki te fè plizyè, yo fè plizyè manifestasyon. Okontrè, e jan Brice Mithil te voye BLTS al kraze manifestasyon an, yo tire moun nan manifestasyon an. Ou konprann? Sa vle di yo fè tout sa yo te ka fè. Men piske yo panse ke lajistis Se paske nou toujou, se paske moun Pòdepè sivilize k fè nou soufri konsa. Nou toujou kite lajistis pou lajistis fè travay li. Men malgre nou fè vwa nou tande, plizyè manifestasyon fè, plizyè moun bay voye, yo te fon, m kwè yo te fè yon bagay la tout moun te siyen ladan l, yon petisyon siyen ladan l. Yè yo te fon petisyon tout moun te siyen ladan l voye. So sa vle di ke kisa pou w fè? Paske ou pa ka se sa sèlman ou ka fè. Epi lè fini kite jistis fè, kite lajistis fè travay li. Se sèl sa yo te ka fè. Yo menm pa, men yo tout, yo tout solidè e yo tout ap soufri tou paske 2 bato sa yo ki enplike nan dosye a se 2 bato ki pi rapid. E se 2 bato sa yo prèske m ka di w ki ki le Nòdwès. Lè w ap pale de Tswipin sitou nan le Nòdwès, se se El Shadaï e Miss Lili. Dakò. Donk, lè ke yo vin arete mari w, donk, Kèk èdtan aprè yo pral libere l, èske oparavan donk bato la te deja gen soupson sou li oubyen kisa w panse ki koz pwofon ki fè ke yo ta rive pran bato a malgre lajistis fin rann on yon òdonans an favè nou? Pa gen anyen ki te gen enskripsyon sou li anyen ankò Fouco, sèlman se paske marin te kesyone bwat yo se sak fè ki fè ke marim enplike nan dosye a paske an si yo tap arete marim marim te sou wax nan vandredi an yo tap aretel si yo te wèl te gen yon bagay ke ke yo te konnen te enplike ladann an samdi marim al tande ju yo li tande devan yon juj e devan komisè la se anlè se komisarya li tale sil te wèl te enplike ladann yo tap kenbel se an dimanch yo vin fè yon reyinyon nan otyèl pòdepè yo al kesyone dwanye a pou mande dwanye a kòman dwanye a te fè sezi an. Se lè dwanye a di se mari m ki te di pou l enspekte bwat yo, se sa k fè l fè sezi an, se lè sa yo chèche yon jan konnya pou yo enplike mari m nan dosye a. Sèlman sa. Piske mari m fè yo pèdi machandiz yo, mari m kanpe biznis yo, se sa ki fè n ap peye sa. Pwoblèm wi. Donk selon dènye enfòmasyon sè ke dirijan nan peyi Dayiti ta menm mete manda damne dèyè mariw e ta menm ap tcheke entèpòl pou wè kòman yo te kapab arete mariw Ozetazini pou vin reponn kesyon sou dosye sa. Donk kòman ou wè desizyon sa? Se tande nou tande sa e si yo ta fè sa vrèman vre yo konnen yo pap ka yo pap fè sa vre Fouco. Se divèsyon y ap gade, y ap gade opinyon piblik. Paske si yo ta fè sa l t ap bon pou nou paske tout moun ki nan dosye a nèt tout pati la aktyèlman la tout isi. Nou genyen Olex Sanon an l ap li abite isi li ozetazini. Nou genyen Eddy Lafrance lan li ozetazini. Nou genyen jij ki te fè pwosevèbal la li ozetazini. Nou genyen Komisè ki te mete ki te mete entèdiksyon ki te mete entèdiksyon ni ki te fè sezi e konfiske a, li Ozetazini. Mari m ki se Jona Jòj, li Ozetazini. Sa vle di ke se yon kès ki tou gen tan rezoud. Sa di kounye a, si tout fwa se konsa l fè vrèman vre, se yon viktwa pou lafanmi. E m panse pa kounye a ou ta sipoze fè sa. Se yon bagay ki ta sipoze fèt deja paske se yon bagay ki ta pral gen ennan. Bon, ou konnen. Se opinyon piblik, se opinyon piblik ki ap teste. se opinyon piblik y ap teste. Pase mwen menm pèsonèlman, m ale nan konsila ayisyen an, m pote plent deja. Mwen remèt dosye deja, yo pa reyaji. Mwen rele dcpj, yo pa reyaji. M sinifye dcpj, yo pa reyaji. Mwen voye lèt bay tout dwa zimen an Ayiti, yo pa reyaji. Mwen rele mesye Pierre Espérance ki te soti rapò sou dosye a lè dosye a te te premye sòti mwen li pa reyaji sa vle di ke konya la si tout fwa ap reyaji se petèt ka se tout sa yo kem fè a k fè yap reyaji e daprè enfòmasyon kem jwenn Olex Sanon an se ansyen son ansyen ISGPN li te ye sou Aristide. Waw. An di Hey! E gwo enfòmasyon ou bay la. Si dosye a rive isi l bon pou mwen. O nivo entènasyonal eske nou pa pote plent? Eske se sèlman jis lajistis nan peyi dayiti k ap jere dosye a ou eske ozetazini nou pa? Yè nou pote plent, sak pase fouco, sa m pral di a ki pa bon pou nou menm espesyalman moun ki nan la repiblik yo, kap viv an Ayiti kounye ak yon sikonstans ki vrèman ke nou pa ka fin imajine, se te konsa l t ap ye. Achte katouch isi Ozetazini pa ilegal. Efektivman, nou konn sa. Se kote w ap voye l la ki èske l ka rete, se jan w transpòte l la èske li legal oubyen èske li ilegal. Egzakteman. Se sa k pa te fè moun sa yo jiskaprezan toujou yo nan lari. Men aprè bagay sa k fin pase a la, vwa sa an di adye pou moun k ap vin nan biznis la kounye a la, gen yon lwa pase. Si tout fwa kounye a ou sip yon katouch oubyen yon zam, ou pa ta pase pa depatman komès, y ap chaje w yon milyon dola kòm fi e ou ka pran jiska 20 tan prizon. Men sa pase se aprè. Isi se lwa ki kouvri, pa gen kesyon sous fyab, Oubyen yo di se lalwa ki pale avèk evidans. Se sa k fè ki fè ke jiska prezan moun sa yo la toujou. Nou pa t ap pa fè sa. Nou pote plent tout kote. Dayè menm, kounye a sa m ap fè kounye a se moun m ap mande tout medya yo. M ap mande tout medya, tout moun ki, tout moun ki konn, ki viktim nan peyi Dayiti fon feso pou nou wè si nou ka jwenn jistis. Paske si nou pa fè sa nou p ap jwenn jistis paske nou santi nou lage pou kò nou. Donk mwen swete ke mesaj la rive epi lajistis pran responsabilite l kòm etan done avan yo te arive sezi paspò e menm arete mari w kòman mari w pral kite peyi Dayiti pou l rerantre Ozetazini? Te gen yon jijman ki te soti, jijman an te soti an favè nou e jijman an te di tou nan jijman an li di pou yo te remèt mari m paspò an. Lè nou voye chèche paspò an nou fè devan imigrasyon, imigrasyon di paspò a se nan men lapolis li ye. Nou voye, yon ajan imigrasyon avèk ajans lan ki ajans bato an al nan devan la pou la mwen pa konn kote di pou devan direktè polis lan, li di se komisè lan ki pou voye chèche paspò a nan men li pa remèt paspò a bon poum byen diw pandan gen yon nouvo komisè la nouvo komisè a voye yon lèt bay direktè a ki la li di se Frantz Elbé kou bay lòd pou bay paspò yo se sak li di ankò konnya konnya lè nou vin wè ke se bloke yo bezwen bloke nou e an ayiti pou nou pa deplase nou rele e homeland security pa bò isi yo di nou gade pou nou wè nou rele anbasad yo di nou vin gade pou wè si nou ka vini nan yon anbasad ki pi prè nou. Kounya nou deside pase pa Wanament, nou rantre Sendomeng. Lè nou rive Sendomeng, nou ale anbasad Sendomeng. Anbasad Sendomeng ban nou yon fèy de wout ki se yon paspò, yon emergency paspò pou nou rantre isi Ozetazini. Bon, Madam Julie nou pral fini, donk si ou ta gen yon dènye mo, se kisa l t ap ye pou pèp ayisyen? Yon dènye mo l t ap ye pou pèp ayisyen, E tout moun kap tandem la nou yonn poko viktim an ayiti se sèlman nou pa ale oubyen nou poko viktim men depi nou ale nou an ayiti tout moun ka viktim tout moun kap tandem ki viktim deja m bezwen fon petisyon avèk tout moun ki gen biznis an ayiti ki viktim tout moun kale an ayiti ki viktim nou bezwen fèl rive nan yon levo nou bezwen fèl rive jis kote dènye kote menm si poul rive nan nasyon zini lap bon pou nou paske nou viktim anpil dyaspora viktim anpil tout moun ki isi se moun ki travay di se 25 an travay mwen 25 an travay fanmim repitasyon fanmim ki an je la jodi an se Julie se miss Lili demen si Dye vle lap yon lòt moun sa vle di m ta vle ke tout moun ki kap tande paske m te bay telefòn mwen piblik sou tout sou tout radyo rele m nou prè pou nou fè yon festo e m ta renmen dcpj ki ap fè yon travay ki kòmanse fè travay la pou l fin fè travay la paske tout moun ki koupab yo deyò se sèlman Jonas Jòj yo kenbe Jonas Jòj Jonas Jòj k ap peye paske l te di poukisa yo tiye keka poukisa yo pou pou ki kòman ti brat sa fè lou konsa tout fado a. sou do on sèl Jona Jòj, Jona Jòj, Jona Jòj. M pa konnen paske Jona Jòj pa ta sipoze gen bato etan ke se yon moun nwa ki fè se Jona Jòj yo kenbe. Dcpj di ke l ap fè dosye a fon lòt lèvo. M ta swete ke l fon lòt lèvo. E m ap mande tout medya, pa kite dosye a mouri. Pa kite l mouri. Se pou kite dosye a mouri, y ap bliye dosye a. M ap mande konkou tout medya, kenbe dosye a, pou yo fè dosye a rive kote dosye a sipoze rive pou nou jwenn jistis paske nou menm fanmi an nap ret tann jistis e reparasyon merci Fouco. Merci madame Julie se te yon plezi donk mwen swete ke dosye a mache jan l sipoze mache e la jistis va retranche donk moun ki merite jistis pou jwenn jistis e moun ki merite pran kòd peye pou zam ak bal sa yo ki tap rantre nan peyi dayiti pou tal fann tèt malere ak malerèz nan yon sitiyasyon difisil peyi a ap konnen pou yo peye pou sa merci beaucoup nap kwaze yon lòt moman. Merci Fouco. Dakò se te yon plezi. Tengo un amingo que me ama, que me ama, Donk, mizik yo kapab chante aktyèlman la a, se yon konba ret yon konba, epe yo nan men yo, y ap avanse. Apre dcpj baf fin mete deyò yon rapò, jounen jodi a frèzesè byeneme, pastè Dey, yon responsab nan legliz Sur les Rochers Haïti, enplike byen fon nan dosye kagezon zam ak bal legliz episkopal la. Waw! Kèl inite ant pastè ansanm avèk prèt, si kretyen potestan yo, yo di yo pa nan manman Mari, yo pap adore lè sen, men pou dirijan legliz yo, se vrèman diferan. Li menm ansanm avèk prèt legliz episkopal, yo priye menm sen aktyèlman la a, ki se se lensekirite. Pastè Dey, frè m ak sè m k ap koute m, te voye yon lòt pastè pou al pran kagezon zam yo. Sanble fidèl yo pa gen ase fòs pou yo di le san de Jezi biw aktyèlman la a, pastè yo oblije ap chèche gwo zam fann fwa a pou yo kapab fann demon satan le dyab k ap pèsekite legliz. M ap raple w mèdam matmwazèl e mesye, legliz episkopal genyen kòm avoka, Mèt Danton Léger, bon, sa se afè pa l, Mèt Samuel Madistin, responsab òganizasyon dwa moun, epi Pegi Jan. Frè m ak sè m k ap koute m, sanble nan jou k ap vini yo la a, m pral fè legliz pa m andedan lakay mwen. Pandan kretyen yo ap tann Jezi pou rezoud pwoblèm ensekirite, pou lesyèl touche kè bandi yo, frape yo par larepantans, Lè pastè ansanm avèk prèt ap priye, mezanmi, si ke ou pa t fon ti ouvri je w pandan lapriyè a, ou te kapab di, Moun sa yo kenbe tye wòb Papa Bondye, tèlman yo gen yon seri de mo yo ap anplwaye, ou santi yo ap touche kè Bondye. Ebyen, frèzesè byeneme, levanjil la confuse mwen pi rèd, paske menm pastè, prèt sa yo k ap entèsede, non yo site, nan dosye trafik zam ak trafik bal, yo pa sispann ogmante ensekirite a nan peyi Dayiti. Nan dosye legliz la fò m di w lajistis ki la pou l retranche mete lòd, kondane moun pou l kondane e non sèlman sa tou libere moun pou l libere, sanksyone sa pou l sanksyone. Malerezman nan peyi Dayiti se diferan frè e sè byeneme. Paske selon dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou ebyen Jij ki sou dosye legliz episkopal la ta tande ebyen pè Madochevil an kachèt pandan dcpj li menm bò kote pa l rete l ap tann li pou vin eksplike vèsyon pa l nan dosye trafik zam ak bal la. Medam, matmwazèl e mesye m ap raple w jij ki sou dosye sa se jij Jean Claude Martel ki se prezidan APN, APM ki se Asosyasyon pwofesyonèl dè majistra Donk pèp ayisyen nou mele rete konekte pou rès swivi dosye a. Frè m ak sè m kap koute m byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a jan nap gade imaj sa la oh my God oh my Godness sa fè cho au cœur nou sa fè cho au cœur se sa ki rele quand deux verbes se suit le second se met à l'infinitif. pa yon lèt majiskil. Donk sa se majiskil epi apre ou pral jwenn miniskil. W ap souvan wè nan jounal yo yon seri de gwo D, gwo L, gwo B epi yon ti E, yon ti A, yon ti I ki kole ansanm avè l. Est-ce que tu comprends frères et sœurs bien-aimés? A la traka pou lave kay tè dans ce pays. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Nan Channmas, divès militan pataje ak nou avi yo sou dosye Larisi, pou ta vin debake nan peyi Dayiti pou vin trake gang yo, men yo fè konnen pito yo bezwen cha blende, zam, machin ansanm avèk minisyon pou lapolis ansanm avèk lame. Pou zafè pou mèsenè Wagner ta debake pa bòrisit pou vin touye gang, li pap bon, men yo bezwen ekipman pito Pou la police ann tande. Avèk ansanm de nèg sa yo ki se de wagnè ki vle antre anndan peyi an pou vin bay sipò yo atravè de gang k ap kraze brize nan sen popilasyon an mwen menm mwen wè l gen yon danje ladan l. Ki danje ke m wè l genyen? Jounen jodi an nou menm nou wè ke ansanm de nèg sa yo ki nan katye popilè yo Depi wap al kanpe konsa pa rapò avèk materyèl yo gen nan men yo pou yo remèt yo konsa. E yo pwap al rete avèk bwa kwaze pou yo di yo pral kraze katye popilè yo. Jounen jodi an nap di gouvènman an plas lan, nap di nou menm nou gen yon grenn bagay pou nou fè paske ansanm de nèg sa yo ki toujou ap pwone yo di konsa ke yo nou konn chita pale ansanm avè yo. Jodi a gen yon bagay gouvènman an ka fè. E nou bezwen yon èd. Pou vin ban nou sipò nan peyi an wi, men se pa konsa. Pi lwen, sitwayen an mande ansanm avèk Lawisi pou pote bato gè, elikoptè gè, cha blende pou bay lame ak lapolis pou touye bandi yo, paseke bandi sa yo rann popilasyon an pa ka sikile, bon, bandi yo ki se ayisyen, men yo nan gè kont Ayiti Ala traka papa. Jodi an bagay lan rive twò lwen. Jodi an nap mande la Russie, spesyalman avèk Prezidan Putin, nou bezwen dè ekipman, dè cha blende, elikoptè de gè, bato de gè, nap bezwen sa yo pou bay la polis lan ke n gen la avèk lame an pou l ban nou yon èd pa rapò avèk gang kap gangserize popilasyon ayisyèn nan. E nap di la Russie. Peyi Dayiti renmen w anpil e m konnen ke w renmen Ayiti. Men, voye ansanm de nèg sa a yo, se pa sa kap solisyon an. Ban nou plis akonpanyman avèk pnh lan, avèk nèg lame yo, epi lè sa nap jwenn yon solisyon, lè nou mande dè ekipman, lè sa a lapolis la ap vin ranfòse kòm sa dwa, lè sa a lapolis la pral bay travay ke l gen pou l fè an, epi pou n ka demantle nèg sa yo kap bay pwoblèm nan peyi an, kap gangsterize popilasyon an, kap teworize popilasyon an. Lè sa n ap jwenn yon ale mye avèk sa ke n gen la ki se ensekirite planifye sa. Poze sitwayen an kesyon eske mesye sa yo k ap pètibe popilasyon an se pa ayisyen wi. Poukisa se yon lòt peyi ki pou degaje l achte materyèl cha blende, bato gè pou vin touye yon seri de ti banben yon seri de ti bandi nou genyen bon je ne sais pas. Lajan dirijan nou yo se pou achte gwo kay bò lanmè nan lòt peyi, fleri kanè bank nan lòt peyi, etandiske peyi Dayiti ap soufri, anpil nan yo pou yo gen bèl kay nan lòt peyi a, ebyen ki sa k pase, se kès leta a yo dechèpiye. Men poukisa sitwayen yo oblije ap tann la Russie pou vin mete sekirite nan peyi dayiti olye fòse otorite yo pou ke yo kapab mete sekirite an nou kontinye tande. Mwen vle pou la Russie bay sipò pal anvè de materyèl avèk enstitisyon pnh ak nou genyen menm lè politik vle krazel paske se sèl grenn enstitisyon ke nou gen la ki debou. paske tout rès yo kraze menm lè yo te yo vle krazel wi men li gon ti minimòm e nèg yo ka travay nèg yo ka bay sa ke n bezwen nan peyi an paske yo pa gen materyèl si yo gen materyèl nap jwenn anpil travay nan men nèg yo. Pou sitwayen sa a, frè e sè byeneme, li te etone nou. Li menm l ap tann gwo zam ki gen gwo bouch, gwo cha k ap krache dife, k ap kraze vakabon dèyè mi. Men kesyon map poze tèt mwen, eske se pa twòp fim ayisyen gade malgre pa gen elektrisite andedan peyi a? Pèp la ki gen gwo dyòl ki k kraze kraze vagabon dèyè mi, nou bezwen elikoptè, nou bezwen dè dwon e sa yo pou yo bay polis nasyonal la, epi nou bezwen pou yo ta pran moun nou genyen swadizan ki nan lame nou gen la pou yo ba yo dè fòmasyon ke wadnè yo genyen an pito, ki pou vin ede peyi a avèk ensekirite a. Si yo menm yo annik vin sou sòl pa nou an, sa ka kreye twazyèm gè mondyal ki deja la paske ann pa bay tèt nou manti, nou son ti peyi k pa pwodui anyen. Okontrè mon ami, o wi nou pwodui, politisyen visye, kap kreye gang tout kote aprè sa kap mande èd menm jan sanm avèk nou kap mande la Russie pou vin touye ti bandi politisyen nou yo pandan lòt peyi a li menm lap update teknoloji l e non sèlman sa tou lap kreye dè nouvo cha pou l sekirize e non sèlman sa tou pou l montre pwisans li ak lemond antye dirijan nou yo menm yo pran tan yo pran san yo pou envesti nan gang bon. Nou konprann pèp ayisyen, chak moun gen enterè yo nan sa yo pi pito. Si la Russie ap batay pou ke l gon lame ki puisan, li gen satan 2, satan 3, satan 4, e byen nan peyi dayiti, nou gen izo, nou gen ti lapli, nou gen lanmò san jou, nou gen vitelòm, nou gen babekyou etc. Donk pou ayiti, si tout fwa zen ta pete ant lèzetazini ak La Russie, Sitwayen, ban nou ti limyè, kiyès ou panse kap genyen batay la? Ayiti, Lèzetazini, La Russie, pale avè n. On gè ki deklannche ant Etazini avèk La Russie pou Ayiti, se nou menm ki pi piti kap pase anba. Da sigjere, wi nou nou bezwen èd. Èd nou bezwen se materyèl nou bezwen pou yo bay Polis Nasyonal la ki pou konkekare avèk mouvman banditis nou gen nan peyi a. Men vide nan peyi an, li pap bon pou pèp Ayisyen an. E m sigjere La Russie tou, si wap fon bagay pou pèp ayisyen pa fè ipokrizi avè nou, jan yo ap ouvè pòt pou ayisyen an vini an ou menm ou ka ouvè pòt tou bay dè jèn entèlektyèl tou pou yo vin fè dè bagay nou ka fè tou pou nou bay. Ala kote malere frekan papa hum sa vle di sou bout tè yo a yo redi yo met sekirite yo fè enstitisyon yo fò epi kounya la wap pase yo lòd poukisa yo pa ouvri pou yo pran Sanble, frèzesè byeneme, kòripsyon an fè Ayisyen vin awogan wi, m pa konn si w wè sa. Ebyen pou twazyèm endividi sa, depi lè Ariel monte nan tèt peyi a, se ogmante li ogmante ensekirite a ak konplisite twa lòt peyi, tankou Lèzetazini, Kanada, Lafrans. Donk, yo ap tann Lawisi ak 2 bra louvri pou vin mete sekirite. Ariel Henry, kòman w ta vle ka konprann, depi Ariel Henry fin moute nan tèt primati a apre lè Jovenel fin mouri, m t ap mande Ariel Henry mete sekirite pou eleksyon ka fèt, pou jan eleksyon ka dewoule nan tout katye popilè yo, Enben Ariel Henry li menm, olye te li te rezoud en pwoblèm sekirite a, se ogmante l te ogmante ensekirite a pi plis. Enben se sa k fè n te mande Larisi, si w te ka ede nou nan sa k ap pase Ayiti a, nou te e kòm nou konnen se Lafrans, Kanada e Ozetazini ki mete nou nan sa nou ye jodi a la, e sa k te fè nou te voye e kout chapo nou bay Larisi. Enben jounen jodi a, e nou menm militan de baz yo, si Larisi ta deside pou l vini vre, e nou di Larisi, E jounen jodi a, apre 2004 nou konnen tout sa ki te pase andedan peyi a, kote moun yo te tiye, kote lame ameriken te tiye yon pakèt moun Bèlè, enben se sa k fè nou di jounen jodi a, si Larisi t ap vin ba nou yon kout men, tann dat nou te nan lari a nou t ap mande Larisi kout men, enben jounen jodi a, kòm Larisi pa t janm okipe nou, kòm se kounye a la l gen dwa deside pou l vin ba nou kout men nan ensekirite a, n ap di Larisi, e jounen jodi a la, e si e pa yon pwoblèm politik, Paske nou konnen nou gon pwoblèm gè e ar ikrèn wap jere la enben tann dat nou tap esplik nou tap di w pou ou vin pou vin ede nou rezoud pwoblèm ensekirite ayiti a ou pat janm vle vin vin ede vin e rezoud pwoblèm ensekirite e an ayiti a enben se sak fè nou mande tout òganizasyon de baz yo son leve pou n leve kanpe nan mouda gouvènman sa enben avèk gouvènman sa pap janm gen ensekirite avèk gouvènman sa pap janm lavi chè a pap janm kaba. Enben se sak fè ou wè nèg yo mete yon pwoblèm nan katye popilè yo, moun ap tiye moun, mete moun anfas moun, enben jounen jodi a kòm nou konnen gen yon Rosemila peti frè ki nan tèt gouvènman Ariel Henry a, se li k premyè dam, enben jounen jodi a kòm moun sa yo se yo menm kap regle la twoubay nan peyi a, mwen di la Russie si ou ta deside pou vin regle w yon bagay pou peyi Dayiti nou pa konn kisa wap vin regle a, osizon a se èd wap bay. Polisye yo e lame nou genyen ki an Ayiti yo e se elikoptè de gè wap ba nou se machin de gè wap ba nou enben nou pa konnen kòm e pa tann dat nou tap di la Russie poul vin ede nou enben jounen jodi a kòm se kounya li gen dwa deside se kounya la e lwa gen dwa moute nan tèt li men kòm kòm nou pa konnen kisa kap fèt yo tou paske jounen jodi a lè ou chè lè nou te nan lari yo nou tap di la Russie nou te moute drapo la Russie a devan anbasad amerikèn. nou te moute drapo Larisi a, anpil nan nou menm te ak drapo Larisi nan men nou, nou t ap di Larisi, silvouplè, vin ede nou rezoud pwoblèm ensekirite a lakay nou, apre sa la, si w gen yon bagay pou w fè, w a fè l. Enben, jounen jodi a, kòm li pa t deside pou l te vin pote nou sipò, kòm se kounye a la li vle deside pote nou sipò, n ap di Larisi, byenvini, byenvni pou vin pote nou sipò. Kale zonyon nou tann sòs, Larisi ki pral voye sòlda l nan peyi Dayiti. Pandan nou menm nou rete nap envesti nan fatra, envesti nan senatè k pral jete poupou nan palman, yo menm yo ap envesti nan sitwayen. Chak grenn sitwayen, chak grenn sòlda koute yo dè milyon de dola. Eske yo ka vin pran l pou lage l atè nan peyi Dayiti? Non, li pa ka vin lage l nan pousyè paske yo konn enpòtans moun. Donk nou menm ki sitwayen li enpòtan pou ke nou rele dèyè dirijan nou yo pran responsabilite nou pou n fòse dirijan yo fè sa yo gen pou yo fè e non sèlman sa tou pou nou aprann viv tankou moun pou nou fòse yo e non sèlman sa tou si tout fwa yo enplike nan yon seri de dosye louch nan peyi a, mare yo mete yon kote, sispann viv ak lougarou a pandan wap rele Jezi woy vin delivrem anba mechan yo. Donk medam matmwazèl e mesye, pou sitwayen sila a ebyen zam ak bal yo se nan peyi Lèzetazini yo soti men sa pa anpeche nap tann Larisi ki pou vin clean peyi a pou nou. Etazini paske lè w gade eski nou fè bal an ayiti eski nou fè zam lè w gade yon paket wap gade nan yon peyi anndan geto yo wap gade yon paket bann ti mesye pye atè ak gwo gita nan men yo pase lè w gade eske w wè ti mesye sa yo ka achte gita eske w wè yo menm yo ka achte bal lè tankou yo di kwa lawousi vle ta ede ayiti. Depi dat la, e pa depi dat nou tande bagay sa ap bay, yo di konsa Etazini tap pase pou yo vin ban nou èd. Èd. Ou pa janm wè sa. Men nan moman sa, èske lè sa moman sa, pandan nèg yo fin kraze tout geto yo, pou Etazini ta, pou Lawousi, Lawousi ta vle, ta vle vin ede nou. Ou pa wè nèg yo e sou blòf yo ye? Pandan, pandan Lawousi nan, pandan Lawousi nan gè, pandan Lawousi nan gè, ou panse. La Russie tap kite gèl nan ye a poul vin ede Haïti? Nèg yo se blòf wi, se pase yap pase popilasyon nan tenten wi. Nan moman sa tou ou pa wè Etazini ke poul ta ide Haïti ou pa wè sal fè? Li vle pran Haïtien al lakay li, al lòt bò al lakay li. Nan moman sa ankò lè nou gade, lè nou gade ankò, lè nou gade ankò tout sanksyon nèg yo pran de nèg kap vann dwòg nan peyi a, kap vann dwòg nan peyi a, kap vann bal, zam. Nèg yo pa janm pran yon anyen de bay de nèg sa yo. Yo pa janm mare nèg sa yo pou anyen itil. Lè w gade ankò, lè w gade ankò, lè w pran pil senatè w yo, debite yo, yo lonmen yo nan vann, nan vann dwòg, k ap bay zam nan peyi a. Nèg sa yo pa, nèg sa yo, poukisa yo pa mare nèg sa yo? Kiyès k ap vin mare yo pou nou? Lawisi, Lèzetazini, Kanada, oubyen nou sitwayen ki pou pran responsabilite nou? Jiskaprezan, li difisil pou nou jwenn yon repons ak kesyon sa. Si ou pase tibè bò bouch mwen, franchman gason m, m ap ale wi. Men, kite m di w yon bagay. Politisyen, òm dafè, responsab legliz kòmanse, yo menm yo fini. Donk medam, matmwazèl e mesye, nan ensekirite a m pa kache di ou, souvan gen anpil moun ki konn deklare, prefere ou montre m peche, men ou pa ban m pwason chak jou. Ebyen efektivman se sa politisyen, òm dafè avèk yon seri de responsab legliz fè nan peyi Dayiti. Yo pa bay ti jèn yo manje chak jou, men yo ba yon zam pou yo peche. Avèk zam sa a, yo ap detounen kamyon machandiz, yo ap kidnape moun, yo ap touye, yo ap vyole, donk yo vin gen ase lajan nan men yo pou yo rele monpè, ebyen, achte kèk zam pote pou mwen e pa bliye Pase lansan sou li, sa w tande a batize zam sa a, voye l ban mwen. Yo pa pè pou yo rele legliz, pou yo di fè 7 tou Jeriko ansanm avèk Galil sa a, lè w fin konsakre l, voye l ban mwen. Donk ti mesye yo pwisan, e jounen jodi a ou kapab wè nan ki nivo ensekirite a rive nan peyi dayiti. Frèm ak sèm kap koutem byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Dosye legliz episkopal nou konnen frèzesè byeneme dosye legliz la gen 3 avoka mèt Samuel madistin avoka e defansè transpòtè zam pou fann tèt kretyen vivan wi defansè dwa moun tu konpran ou genyen pegijan pegijan frèzesè byeneme yon gwo mèt opinyon avoka Avoka kiyès silvouplè? Avoka Pè Frantz Cole ki enplike jis nan kou selon deklarasyon Gina Rolls, se Pè Frantz Cole ki te rele l pou l al ede l dedwane zam ak bal pèp ayisyen nan mwa jiyè 2022 a. Donk, Pè Frantz Cole trennen yon pakèt lòt dèyè l e aktyèlman la a, yo ap chèche yo tou pou prezime enplikasyon nan dosye trafik zam ak bal la. Samuel Madistin li menm li se avoka legliz episkopal tandiske avoka Pegi Jean ebyen se avoka Pè Frantz Cole. Medam, matmwazèl e mesye ou kapab raple ou Pegi Jean te deklare Don Kato pandan 30 dènye ane demokrasi yo se li menm ki meyè senatè paske li poze yon aksyon frèzesè byeneme yon gwo aksyon eroyik. Tu konpran? Ranmase kaka vide nan palman. Donk se pa mens a fè, fòk ou gen kouraj, fòk ou te konn goute l anvan pou abitye a sant lan pou ka gen kapasite pou al chèche l pou vin vide l nan palman. Eske tu konpran? Vwala. Donk genyen yon bif ki leve ant Floristal ansanm avèk Mèt Pegi Jan jan wap gade ti videyo sa e nou pral li pou ou pèp ayisyen. Genyen Floristal li menm ki ekri Mèt Pegi Jan pou l di l se ase. Ebyen frè e sè byeneme, Mèt Pegi Jan ki pral reponn Floristal pou di l ou malonèt anpil wi frè m. Legliz la di kèlkeswa moun ki ta enplike dwe sanksyone, kit li te nan legliz li, kit li pat nan legliz. Mwen respekte ou, men ou pa serye ditou. Kiyè legliz? Enben, kiyè legliz? Pase, sekretè egzekitif gentan ba kòd. Yap chèche prezidan komite pèmanan an. Men ki yè legliz la? Ban yo? Ti kwa yo? Bon, ann kite sa la pou l pa fè zen. Florestal ki pral reponn Peguy Jean pou l di l, M panse w pi malonèt, aprè tout karyè w nan radyo, kote ou te montre ou t ap defann pèp la, jounen jodi a, se ou menm, sa a ki dakò ap defann legliz episkopal, dcpj soti rapò, di se yo k ap rantre zam pou touye pitit pèp la, ou pi malonèt. Malgre tout moun gen dwa jwenn yon avoka pou defann yo m dakò ak sa. Pèsòn pa t panse li t ap ou menm kòm avoka moun k ap alimante ensekirite nan peyi a resezi w Florital Begues Bon Pegi pral reponn pou l di l a bon Ou te konnen tout moun gen dwa jwenn yon avoka? Mwen panse ou pat konnen sa wi. Lòt la pral reponn, Mèt Pegi, m ap defann chak grenn moun ki pran bal ak zam legliz episkopal kòmande yo. Jodi a se yon nèg ki pèdi tan ou al lekòl ou byen fòme, pèsonn pa gen dout de sa, Men tou moun sezi wè kibò ou rantre tèt ou la. Resezi ou tande frè, kòz ou pran twòp tan pou konstwi non ou. Kreyon listwa pa gen gòm. Pegi pral reponn pou l di l, Yo di m se sa ou fè pou viv, mèsenarya. Frape moun pou moun, nan vin negosye ansanm ak ou mwen preske sètèn se pa ansyen depite a ki mete w ap fè mandyansite loll gen ti loll tou wi konvèsasyon ant les avocats se tèlman koul epi pwi devan frè e sè byen eme kisa ki pral di endividi a pral reponn mèt la pou l di l monchè ou mal enfòme wi. Hum. Malgre kounya ou lage nan defann asasen, ou pa ta ka gen lòt reyaksyon kòz moun wap defann yo pap travay pou Ayiti, yo ap travay kont Ayiti. Pèp la konprann ou. Ou kite Signal FM kounya ou al chèche manje, elas sa tris, avoka nèg kap rantre zam nan peyi a le petit Peguy Jean. Ou sezi? Ou panse m pat gen enfòmasyon sou ou? Plus de temps à perdre, au revoir, y a di franse pèp ayisyen. Resezi w ok avoka moun k ap rantre zam Ayiti yo. Avoka pral di l bon siksè. E, medam, matmwazèl e mesye, apre bon siksè dan ta tach pou lakèl tu a peye bay, epi, lòt sitwayen an pral reponn avoka pou l di l, A un se ka, listwa gen pou korije w, avoka, nèg k ap tiye pitit pèp la. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a! Ebyen, jere koze nou! E nou k fè, e nou k defèt, Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete. Donk frè se sè byeneme, ou kapab raple w sa moun sa yo fè Jovenel. Yo demisyone, wi lajistis, kòripsyon, minis jistis la pa gen kapasite, tout te konn sa yo ap defann. Nou kapab konprann li pa lòt ke zo a souvni sa. Sa rele kannòt pèp ayisyen. Sa se yon ti tach lè ke palmis lan fin jete epi l tonbe. Lè tach sa tonbe frè e sè byeneme pral gen plake nan la repiblik. A! Atche! Avèk ti tach sa gen nèg ki pèdi premye po grenn yo. Avèk ti tach sa gen fanm ki pèdi le petit kè nan mitan. Ey pam nan la tenkèt. Lè w wè tach sa tonbe son diskisyon lè w tande palmis pral jete pèp ayisyen tout moun ap ret veye kilè ti tach sa ap tonbe. Ti tach sa lèl tonbel tankou yon ti kannòt ou pranl ou voye dlo ladan paske gon seri de ti mak blanch ladan yo konn grate. Lè kew fin retire ti bagay blanch ki andedan tach la ou gratel pèp ayisyen. Ou kitel fon ti sèch, dèfwa ou pa menm kitel sèch menm, 3 4 monte nan tach epi nal nan yon ti tèt mòn pou wap glisel desann anba. Eske ou konprann? Donk avèk dosye tach sa ou pa fouti rete kilòt a e tout moun dò nan si atè sa w tande a kilòt chire 3 jou. Ou kwè se koze? Se te bèl feeling. Alèkile timoun yo pa file tach ankò. Ensekirite, tout moun se gwo zam. Ala traka wi papa nan peyi sa. Frè se sè byeneme, m sonj on lè. Manman m voye nou al mare kabrit nan maten byen bonè. Mwen menm on kouzin mwen avèk on frè m. nan yon tè gran papa m te genyen epi lè n al mare kabrit yo men gon falèz epi nan tèt falèz la gon seri de pye bwa ki trese ansanm sa vle di si w ap soti anlè mòn nan w desann ou pap tonbe anba falèz la paske w ap vin kwoke nan pil pye bwa yo. Nan fon ravin nan pèp ayisyen gon pye palmis, pandan nou soti nan ravin nan, nou sot mare kabrit nou jwenn tach la, nou pran tach la nou monte anlè. Monte nou monte anlè, gon seri de pye, gon seri de zèb ki rele santi chen. Yo fè gwo remèd ansanm avèk zèb sa, santi chen pèp ayisyen, santi chen vre wi, yon ti plant ki move vè. Donk, lè nou moute anlè pèp ayisyen nou pral file tach e nou pral lekòl. A a, ou kwè se koze? Kounye a la, men te gen yon kabrit, kabrit la te sovaj. E frè m nan ki te konn mennen l. Nou moute anlè tèt mòn nan, mwen menm, kouzin mwen an epi frè m nan. Nou kòmanse file tach. Nou file tach, nou file tach, nou file tach, nou file tach jiskaske ti tach la vin fè de moso, li pa kapab ankò. Donk, ou soti anlè, nou 3 monte, epi ou fè yon ti pouse, fyou, fyou, fyou. Lè w fin pouse l epi, tach la pran elan, fyou, li desann, fyou, li desann. Di si pou n kite tèt mòn nan, donk tout tèt mòn nan kote ki te genyen pye santi chen, depi se kote tach la pase, li fè l swa, pèp Ayisyen. Donk nou tèlman siye tach, po bounda nou vin pran atè, donk fouk kilòt nou vin nwè kou penti dan. Men kòm kouzin mwen an pi gran, lè manman m ap rele nou lè lekòl rive, kounye a la, frèzesè byenneme, yo pa ka jwenn nou. Lè nou resi vini, nou di se yon kabrit ki te, kòd la te kase nan kou l, nou t ap kouri dè kabrit pou nou te mare l. Ou konn timoun, fò w bay pawòl kenbe. Kounye a la, kote yo pral kenbe nou? Ke se nan file tach nou te ye? M pa konn chita, pèp ayisyen, depi m chita m ouvè pye m. M pa kache di nou sa. Depi m chita m ouvè pye m. Pandan lòt de yo ap benyen ki pi gran, epi yo ta bo m on ti akasan ansanm avèk on pen ki rele manman kochon, ti pen sa fèt nan chodyè, wa gou pa ou! Yo konmòde yo ba w senk goud ou achte twa pen ansanm avèk de dous. Mesye, tradisyon fin ale, yo kraze peyi a, vakabon yo kraze peyi a pèp ayisyen. Kounye a la a, sa ki pral pase nan zen an, pandan manman m ap ban mwen ti akasan, n ap fè vit pase lè fin rive pou n al lekòl, epi m poko benyen yo voye 2 lòt pi gran al benyen epi m chita son ti bankèt pèp ayisyen e ti kanson m fon bò epi kilòt la fon bò fouk kilòt mwen nwè menm jan latè manman m di ki eta kilòt sa ye sou w la ou fenk leve w soti wal mare kabrit epi pou fouk kilòt ou gentan sire nan eta sa manman m di kanpe. Li kenbe mi retire ti kanson sou mwen ti kan bouda kanson an fè tou epil gade kilòt mwen yon ti kilòt woz pèp ayisyen adje lavi sa yon ti kilòt yon ti kilòt djondjon ou konn wè lè w gen ti kilòt djondjon yo epi sa ki pase yo retire djondjon an djondjon an vin retire nan kilòt la èske w konprann ti kilòt ou mete pou dòmi paske l kòmanse fini kounya la wap gade fouk ti kilòt la. Ou pèdi koulè a nèt. Kilòt la vin mawon e woz. Kounya la pou manman m kenbe m, y ap mete akasan nan bouch Mabe pou l ap pase m kèk tap pou m ba li eksplikasyon kòman fouke kilòt mwen fè eta sa. M pa ka bay eksplikasyon sa e nan file tach nou te ye. Ala traka pou lave kay tè! Jan ti pwovèb kreyòl la di yon tan pou chak bagay men m pa kache di w se bèl bèl souvni. Antouka! Janm toujou renmen dil ayiti dictature la pèl des anti ayiti democratie la republique des coquins sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara. Mwen t sou merci paske w tap swiv avek atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pam se fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir à la prochaine.